Bonjou bonswa tout moun kontan ansanm avè n moman pou m rejwenn nou prezante n dènye prensipal pwen nan aktyalite a pou jounen jodi 21 novanm 2022 a yon fwa ankò byenvini sou sofya TV 83 rezo enfòmasyon an Prezidan Mateli nan gwo pwoblèm apre Kanada fin mete non l sou lis moun k ap finanse gang vann zam e jodi a kote n ap pale a ansyen prezidan an depòte an Ayiti e enfòmasyon yo konfime fè konnen Etazini Bijo mare pye l, voye l tounen, menm jan ak Moïse Jean Charles, Rony Célestin ak Youri Latortue tonbe anba gwo sanksyon epi lòt politisyen ki figire nan lis sa e pa bliye nan moman sa tou Ayiti ap pase yon moman kawotik tèt anba aprè dosye sa fin eklate sou bout tè papa Dessalines nan. Donavan avan n antre nan detay yo kite m mande n sonje abòne ak chanèl la, tout nouvèl ak enfòmasyon yo ap vini youn aprè lòt e se lè sa nou ta konfime plis non toujou ki pral vini aprè sanksyon Kanada mete sou peyi a, bagay yo deja tèt anba e Prezidan Mateli atriste e se gwo panik ki genyen nan fanmi an, tout zanmi yo nan tèt chaje pou kote n ap pale a la Mateli an Ayiti. Yon bagay istorik wi. Canada se premye peyi premye peyi ki sanksyone vakabon Ayiti yo. Se petèt sa ke jodi an la Michel Martelly an Ayiti, ou konn sa k pi rèd ankò? Li desann an Ayiti. Se polis palè nasyonal wi kap siveye vakabon an. Men fè se sa kèm mande kisa li ye nan anndan peyi an eske pèp sa son pèp ki pa konprann kisa Martelly te remèt popilasyon an konsa pou ke se polis nasyonal kap pran kap sekirize Martelly. Polis palè nasyonal medam mesye. Eske Martelly prezidan? Eske yo nome Martelly prezidan? Koman pou nou pa fè rantre nan batay sa pou nou retire. nèg ki nan tèt enstitisyon lapolis la Martelly ta sipoze dèk li desann la rete wi sanksyon entènasyonal sou do vakabon sal la sanksyon entènasyonal sou dol otomatikman tout nèg sa yo k nome yo sipoze arete kòm Gracia Delva sa sa ap fè deyò ankò Youri Latortue se arestasyon tèt dwat Joseph Lambert se arestasyon tèt dwat medam mesye. Jodi an Gary Pierre Paul Charles kote kel nan radyo an se arestasyon fouke l fè menm jan avèk peyi etranje. Men se sak fè ke yo toujou kanpe yo di ke nou paka dirije peyi nou. Depi yè swa, depi yè aprè sanksyon Kanada mete lan do Michel Martelly, ekskize medam mesye, Li gen pwoblèm. li gen dyare. Martelly gen pwoblèm Ozetazini. Mateli resevwa apèl. Mateli gen la tourista. Mateli gen gwo pwoblèm. Mateli yo fè l konprann ke dosye yo chanje faz. Dosye yo pa menm jan ankò. Men e pa li k te di yo pa ka bare l? Yo pa ka bare l. Mateli gen gwo gwo pwoblèm medam mesye nan moman ke n ap pale la. Enben yo gèlè bare l pou stadium. Mateli bare. Yo barel. Mateli bare. Mateli bezwen reflechi li paka reflechi etazini paske deja etazini mete sanksyon pou tout non moun ki lan lis sa yo e kanada swiv lis lan a la letre e mateli soti ladanl e yo fè mateli konprann nonl lan lis lan e pa paske yo pat konnen kel te ladanl paske lis la chanje faz mentnan se batay peyi li ye se jistis peyi mentnan kap fèt se pa jistis ti zanmi kap fèt. Mentnan Martelly lan cho, Martelly bezwen reflechi, Martelly yo fèl konprann ke non lan lis lan, tout non ki lan lis yo, yo pap kapab rete a letranje, se sanksyon yo ye, se sanksyon pou tout moun sa yo. Gen koze, gen pwoblèm, mentnan fòk Martelly vire do, bay usa Martelly paka travèse Canada li paka travèse lòt kote mentnan Martelly mande ok rele famiy lan dosye a rèd pouli bagay yo li pa konn kòman bagay yo pral ye sela vle di mentnan fòk li ale an Ayiti aprè dè apèl fòk li ale an Ayiti. Fòk li rantre kanmèm. Ale an Ayiti pou yon kesyon endetèmine se sak bèl la wi. Endetèmine. Endetèmine. Eske nou konnen endetèmine? Sa vle di, li pa konn ki jou, ki lè. Non, li pa konn ki lè l ap. Li pa konnen. Paske prezantman la, selon sanksyon ki genyen ou pa ka rantre nan peyi etranje. Ou pa ka chita nan peyi etranje. Ou pa ka stab ou nan peyi etranje. E se la batay la pral fèt kont lèzamerike. Kounye a m oblije di, Jovenel koke nan gòj yo. Wi jovenel koke nan gòj yo. Medam mesye. Map koke nan gòj nou. Pa gen jwèt la medam mesye. Prezantman. Kisa ki mennen la wont an Ayiti. Mateli pa kapab rete etazini konsa. Pap te gen sanksyon entènasyonal kont mateli. Kelkeswa moun nan. Yo di misye lache pye w avan. N a wè aprè. Fè yon ti jès. Wi, fè jès la pou kò w. Ou vle reflechi, al reflechi endetèmine. Ou vle chita, al chita endetè. Mezanmi o! Yo bare l. Bon, m tèlman, m tèlman kontan. Men. Eske pèp la pa wè maestro retire m pou pèp la wè nou wè bosta tèlman wè bosta kanpe devan mateli nou pa wè ti bosta ki kanpe dèyè devan mateli kap poze mateli kesyon. Mateli tèlman mèt nan nou te dil deja. Nap rive sou li. Nou pat di Kisa nou te di nou depi lan sa fè 2 semèn 3 semèn nap di nou tann mateli ap vini. Tann, pase dosye yo ap rive sou Mateli. Men yon bagay ke m vle pèp lan. Ou menm tou wi madam Sara. Dènyèman m di w tann se pa jis moun sa yo sèlman k ap vini. Ret la w al ou. Ret la w al ou. Pase bagay yo tèlman bèl nan moman. Wi madam Sara ou ta pral pale. E m jis bezwen pèp lan gade yon bagay. Nou wè mateli Nou wè li Li kanpe Eske nou wè gen polisye dèyèl Non Eske nou wè gen sekirite dèyèl Non Eske nou wè ke se yon moun kap pote bagaj li Non e mateli kap pote bagaj li pou kol. Men poukisa lè la Li pa gen moun Li pa gen polis Li pa gen anyen Li se Li se mesye madam tout moun Yes. Men poukisa lèl rive andan peyi an. Eske Martelly prezidan ankò? Non Martelly pa prezidan. Gade byen. Martelly nenpòt moun ki te jwenn li nenpòt kote kapab flanke l yon kalòt. Nenpòt moun nan. Pase l pa gen okenn lejitimite pou lentènasyonal sèten teworis. Martelly reprezante yon ka fini pou peyi Dayiti. E se la lè nou di batay la bèl la wi. Gen moun, pase ma, moun an Ayiti yo nou wè k sanksyone yo, yo pa ka fè zam rantre. Gen lòt moun ki sou tèt yo pou finanse sa kap fèt yo. Se la ke moun yo yo prale. Mentnan Martelly desann an Ayiti tèlman medam mesye Martelly dezespere. Martelly paka fè anyen ankò. Martelly fini o konplè. Se pa menm Martelly ke nou te konnen an. Men sa ke Martelly pat konnen nou te dil sa deja. Son kesyon de tan. Se te yon kesyon de tan. Paske yo tap ri fini pa rive sou li. Nou te di Martelly poze piti son kesyon de tan. E se pa anyen. Mentnan nou menm nou dir se arestasyon. Mesye Michel ma oh apa m di misye mesye. M pa konnen non. Pase se telman koze an bel pou ou. Jodia nou vle ke pep la konprann sangwen an pa gen peson ki avek maskarad la tande byen pa gen okenn moun ka avek sangwen an la. Pa gen sekirite, tout malet li se li ki kenbe malet li, pa gen moun ki kenbe malet li pou li, pa gen sekirite, pa gen polis. Anfen, m kwè Noel. Pi gwo pwoblem kem gen la nan moman. Pataje live lan pataje live lan pou moun haiti yo voyel bay fanmiw voyel bay fanmiw voyel pal kouzenw frèw sèw pou yo wè pou pèp ayisyen an wè nan peyi etranje martelly pa reprezante anyen. Mwen menm ma parye ba ou sim te an ayiti m te wè vagabon sa parèt an ayiti m tap souflete tout dyòl li anba kou. Pase bagay sa res resta retay sa fatra sa poubel sa m te kap di w res moun sa se pa bagay pou nou ta menm kenbe sou tè Jean Jacques Dessalines nan res grapyay ki vann peyi a bay la famiy Clinton nan res moun sa poubel sa medam mesye. Se pa bagay ki pou ta anndan sou tè sa ankò. So, oligat yo mèt tann tou pa yo. Poze! Medan mesye nou di nou poze! Tann tou pa yo. Gen de moun kap mande pou Dimitri Vorbe poze! Tann tou pa nou. Gen de moun kap mande pou Reginald Boulos poze! Tann tou pa nou. E bagay serye nap di la. Ha! Yap vini sou do piye nou! Tann tou pa nou. Medam mesye! Genlè mwen menm Busta John, genlè mwen menm m pral achte yon sak popcorn, pi pandan m pral achte sak popcorn nan Busta John, m pral kwaze pye m, m ap manje pou m ap gade oligat yo ki pral tonbe. Egzakteman! Tande byen! Tande byen! Èske fò m bwè ti dlo? Ou poko bezwen bwè dlo. Ou poko bezwen bwè dlo. Si ou swaf, w a bwè dlo pou kò w. Ou poko bezwen bwè dlo. Medam, mesye, enfòmasyon. Anpil moun ap di, kote Boulòs? Anpil moun ap di, kote Dimitri Vòb? Anpil moun ap, non. Yon batay, fòk gen preparasyon k fèt. M vle ke nou tout konprann sa. Fòk gen preparasyon k fèt. E se nan preparasyon an nou ye la. Paske, vanjans lan se yon bagay ki manje frèt. Wi. Wi. Li ap manje cho. Prezantman, tout nèg ki te konn ap bay kle yo, ki se de politisyen pouri, sangwen an Ayiti, vakabon sal sa yo, entènasyonal la di yo, mesye, nou pa bezwen nou ankò. Ayiti. Chak lè nou vini pou nou kapab aranje avèk nou, nou pa dakò chanjman. Non. Nou pa vle fè okenn chanjman. Nou pito rete n ap kraze, n ap brize, nou pa vle chanjman pou pèp la vre. Wi, sèvrè, nou konnen ke gen yon gwoup ki moute par la famiy Clinton, Hillary Clinton, la famiy Clinton, ki mete de gwoup lan entènasyonal la ki di le Kanada, la Frans, Lèzetazini e Repiblik Dominikèn. Hillary Clinton e Bill Clinton moun sa yo gen pwòp gwoup pa yo se yo kap dirije pou Ayiti yo fòme tè gwoup sou dosye do Ayiti paske se yo konprann Ayiti se yo menm ki ala tèt Ayiti yo pa vle anyen fèt se la vle di ke se pou tèt sa ke ou wè Black Caucus ki la kap travay de konsè avèk la famiy Clinton. Moun sa yo moute pwòp gwoup pa yo sou do peyi an. Kèlkeswa yon prezidan k monte, prezidan sa se poutèt sa ke ou wè menm Obama yo pa t aksepte pou l al Ayiti. Obama yo pa t aksepte. Se poutèt sa ke tèlman yo pa aksepte, madan Obama di nou pa ka fè Ayiti sa antan premye premye peyi nwa ki pran endepandans. Si mari m pa ale mwen menm mwen prale. Yes Yves Juste. Kòrèk sa w di a Bosta. Sou dosye avoka Bosta, se Rony Celestin nou wè ki gen tan pran avoka, yon avoka Kanada sou kay li a. Avoka Kanada a di lajistis kanadyèn pa prezante okenn prèv ke Rony Celestin nan kesyon koripsyon. Ban m fè yon ti rapèl pou avoka a. Avoka Kanada sa m panse l ap tande, ban m fè yon ti rapèl pou li. E moun kap tande yo la aple tiktok tou lage lagel nan tout group pou avoka kanada konn sa Rony Celestin ap pale de li a ke misye ap defann jodi an 15 ans de cela 15 ans avan Rony Celestin son bounda chire li te ye. Li pat gen okenn lajan. Lè Rony Celestin lè Rony Celestin pou al depite se Michel Martelly ki fasilite Rony Celestin vin depite li te pas direktè FAESA. Alepòk lòd ki te rele Klas Eberway koute Bawoni Selestin chak mwa plis pase 3 mil sak diri, 3 mil sak pwa, plizyè santèn galon lwil. Avèk manje sa yo, Rony Selestin te al fè ti pwogram nan depatman Plato Santral. Enben, Rony Selestin menm, li pa rive depite, li pa gen goud nan men l toujou. Pandan misye vin gen pa depite, li gen machin ofisyèl nan men l. Sa w tande a boss la, misye kòmanse ouvri zèl li, misye ap pase kokayin li nan depatman an, misye ap pase trafik ògàn li nan depatman an, lè nou pale de trafik ògàn se nèg k ap vann kè, nèg k ap vann ren moun, nèg k ap vann tout lòt bagay nan kò moun. Sa vle di, pandan misye ap pratike pratik sa yo, li gen machin ofisyèl nan men l, yo pa ka fouye machin li, enben misye kòmanse ap ouvè zèl li. Lè misye fin fè kòb li nan zak malonnèt sa yo, misye al antre kò l nan kesyon biznis siman, biznis fè, Toujou pou toujou pou l ka blanchi lajan kokayin nan, pou l ka blanchi lajan trafik ògàn nan. Avoka sa k ap defann Rony Celestin an mande Rony Celestin ki kote l travay on fwa nan vi l pou l te ka achte on kay 4 pwen 25 milyon dola vèt nan peyi Kanada san ke li pa menm gen on goud sou li. Mande Rony Celestin ki kote madanm ni ye kòm konsila. Èske madanm Rony Celestin te janm pase nan yon lekòl diplomasi pou l te aprann metye sa a? Jodi a nan peyi Kanada, l ap woule machin, li gen sekirite, li pa peye yon goud nan lajan l nan peyi Kanada. Jodi a la li klè, fòk avoka sa a pran leswen avan l manyen yon tèl dosye parèy. Paske dosye sa a w ap manyen la kòm avoka, Se yon dosye youn nan pi gwo koriptè ki gen nan peyi a. Rony Celestin ap fè sak manyen dosye a tou. Misye m di w tou avoka li pat rele li pat rele Rony Celestin. Se Rony Appolon l te rele avan. Li tèlman nan fè ki sal li oblije chanje non l pou l rele tèt li Rony Celestin. Se batay sa pou n fè Busta pou n evite kite se vòlè. Se drug dealer ki pou ap antre nan politik peyi an. Jodi an la, kelke swa prezidan kap vini nan konsèy elektoral la, kelke swa 9 manm kap vini nan konsèy elektoral kap vini, lè poul vini an, fok o mwen nou mete yon barèm devan nèg sa yo. Fok o mwen nèg yo ka pote yon kazye jidisyè ki di ke nèg yo pa gen okenn dosye lajistis ki sou do yo. ni nan peyi etranje ni an Ayiti pou yo ka patisipe nan eleksyon. Men yon nèg tankou Youri Latortue, Lanbè, Gracia Delva, Gary Bodeau, Rony Celestin, vòlè sa yo pa gen dwa retounen sou moun ankò. Se batay sa a pou n fè. E batay sa a n ap fè l Labosta, nou pa dwe fè l sèlman pou depatman Lwès la. Nou dwe fè l pou tout 10 depatman yo. Paske si n ap bare sèl Lwès la, lòt depatman yo, nèg yo ka vin pote boure sou nou nan lòt depatman yo, sot nan dèyè yo fè sinon blan sou nou. Jodi a, Pèp Ayisyen an, nou dwe batay a travè 10 depatman pou nou bare ansanm de koriptè sa yo, ansanm de asasen sa yo pou on fwa pou tout pou yo pa tounen nan kesyon eleksyon ankò, kòm kwa pou nou pa gen de senatè ki gen dout sou yo, de depite ki nan asasina moun, ki nan asasinen moun, de. Majistra ki nan vòlè tè tè depite ki nan kesyon dwòg anndan peyi an se batay sa poun fè poun wè kòman ke nou ka retire gwoup de moun sa yo nan figi nou jodi an paske politik lan son bèl syans li ye se pa sèlman malandren ki pou fèl sèlman an ayiti moun de byen dwe enplikel tou jodi a nan kesyon politik peyi. Reyaksyon yo pa pran tan pou tonbe apre gouvènman kanadyen an anonse sanksyon kont ansyen prezidan ayisyen an Joseph Michel Martelly ak 2 ansyen premye minis akoz yo ta gen lyen prezime avèk gang ame epi san konte vyolans k ap fèt nan peyi Dayiti. Laurent Salvador Lamothe di l aprann nouvèl sanksyon sa ki konsène l lan avèk anpil etonman. Selon lui, se yon machinasyon pur et simple ki vize elimine l sou sèn politik lan, yon mannèv ki debouche, pa lentèmedyè de gouvèneman kanadyen an, sou divès mezi li jije ki abitrè e enjistifye. Si gouvènman kanadyen an fè yon minimòm ankèt, li pa t ap pran nan pyèj sa a ki konstitye de mansonj ak demagoji diferan pati politik ayisyen fè, daprè sa Laurent Lamothe fè konnen. Selon òm dafè ayisyen an, gouvènman kanadyen an gen de chwa, bay prèv pa rapò a enplikasyon l nan finansman gang nan peyi Dayiti epi prèv konkrè pou fè retrè fòmèl e ofisyèl de akizasyon sa yo. Ansyen premye minis ayisyen an Jean Henry Céant bò kote pa l pa konte rete bra kwaze apre anons sanksyon sa yo li fè objè bò kote gouvènman kanadyen an. Jean Henry Céant deklare nouvèl sa se yon gwo sipriz pou li pandan l t ap patisipe nan yon konferans nan peyi End sou lapè ak non vyolans. Mesye Céant enfòme tou li deja konstitye avoka an Ayiti ak peyi Kanada pou kapab gen aksè ak dosye sa. Alòske ansyen prezidan Michel Martelly ki frape anba sanksyon sa toujou poko reyaji. Phtk yo tou poko reyaji sou sanksyon ansyen prezidan Michel Martelly an non plis. N ap raple pandan jounen samdi 19 novanm 2022 an, genyen sanksyon ki tonbe tou sou 3 òm politik ayisyen. N ap pale de ansyen palmantè Rony Celestin, Hervé Fourcand ak Gary Bodeau. Kanada repwoche pèsonalite sa yo le fè ke yo kontribye nan aktivite gang, blanchiman lajan ak divès lòt zak kòripsyon nan peyi Dayiti. Pou divès analis, kominote entènasyonal la chante fineray klas politik tradisyonèl lan. Se yon sikl ki rive nan bout li e yon nouvèl ère anonse nan peyi Dayiti.